Lè w tande nèg sa yo bandi konsa, yo asasen konsa, yo kriminèl konsa, yo pa gen kè imen konsa, yo panse pa gen jou, enben y ap leve yon bon maten, Yap mouri, yo panse yap rete la fè dieu de la terre, kidonk yo pap mouri, yap toujou rete la ap teyorize, ap triyonfe, epi nou menm ti pèp la menm nap rete konsa, ap gade yo kap touye nou, kap rache nou, kap boule nou medam e mesye. Enben jodi a la a, moun Savyen, moun depatman Latibonit lan, yo trase egzanp lan. Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou TV lakay Haïti.com Jodi an se samdi 6 me 2023 Nou kontan avèk ou pou nou pote videyo sa pou Chèf gang Izo ebyen misye ap pran bwa kale nan moman nap pale la Paske bagay yo pa gen jwèt ankò gon lè nou rive la fòk lapolis yo menm pran desten yo an men pa koute Frantz Elbe pa koute Ariel Henry pa koute minis jistis Emely kòman yo rele l la pa koute moun sa yo Polisye yo, lè nou santi nou rive nan moman pou nou pran Izo epi y ap rele di nou repliye, pa koute nèg sa yo, antre. Antre epi pran Izo, sa n ap fè a msye a fè l. Gen moun ki di pa touye l, gen moun ki di fò l pale pou l di kiyès ki te bòs li. Konsa tou, gen lòt ki di, enben fòk yo livre Izo bay pèp la pou pèp la bay msye Bwa Kale a pou yo enben bay Izo sa l merite. Paske al mete l nan prizon, ameriken ap vin pran l, yo prale avè l, ou p ap janm tande sa k. pase sa yo fèl kisa anyen li pral pran bon van bon dlo glase li pral bwè nan peyi kay tonton sam enben jodia la se pèp la enben ki mande pou lapolis ba yo izo pran izo epi remèt li ak popilasyon ayisyèn nan pou yo fè sa yo vle ak izo pou yo fè misye purje tout pèn Li merite pou yo fè misye enben peye pou tout mal ke l fè peyi a, pou tout mal ke l fè Ayisyen, Ayisyèn, pou tout moun misye touye, pou polisye misye touye, rache, met nan bouwèt. Enben jodi a la a se sa popilasyon an bezwen. Nan depatman Latibonit la medam e mesye n ap fè yon kout pat byen rapid enben nou pral fè w tande odyo a men imaj la nou pa ka fè w wè l, nou pa ka fè w wè imaj la, 18 bandi Savyen boule vif 18 bandi nou gen video a nou gen video a si yon moun bezwen wèl just text mwen sou messenger Kenny saint fleur epi map fèw wè video sa si tout fwa ou pata genyenl ou ka panse se manti nap bay ebyen nap do nou se tvlakayhaitipointcom pa gen manti nan sa se purement verite nou pral fè w tande audio nou pral fè w gen tout detay koman sa te ye nan kafou fèy bagay yo pa dous Pòtay Leogane bagay yo dman ganmen nou gen odyo n pral fè w tande kòman sa te ye ben bandi debake nèg yo fè anpil anpil anpil malè anpil kout bal tap pete lapolis te sur les lieux lapolis fè tout sa depan de yo ben nap jwenn moman nap pale la izo se dyare vant pase kap touye misye anndan vilaj paske fwa sa lapolis pap kite misye chape Afè janbe la fito sou ti chaloup la pa gen bagay konsa ankò lapolis pran kontwòl lamè a izo gen pwoblèm nou pral envite w gen detay. Sa e vyann ki gen ayiti la baz mwen m pèdi 2 m konnen m pèdi 2 bon grenn men vyann ki gen ayiti la menn non pa gen kalalou baz non pa gen kalalou baz nèg savyen yo la a frèm. Si yo tounen demen ankò yo tounen apre dmen m pa kwè ap gen rete non baz. 18 ki pati la jodi a. Ou tande? 18 ki pati la. Yo pran yo yo tchwe 13 sa e e e e lakay la. Lò gen 5 ki kap kouri. Yo kouri podyab yo yo yo yo yo pa gen grenn. Bal yo fini. Gen prèske 6 blende kap frape nan zòn Pòtay la. Gen 2 ki sou Bisantnè, tou prè ansyen lokal de Bèbè Pakè a. La a, nou ta konstate gen de yon mesye ki te pran bal nan tèt e gen 2 lòt moun ki te pran bal bò lakay yo ki tal tonbe. Nou pat ka rive pi lwen e la nou te oblije rebrouse chemen pandan nap tante pou n te rive bò ebyen e ansyen komisarya oubyen sou komisarya a. Nou te oblije rebrouse chemen paske polis yo te pale avèk nou. Men bagay la pa bon pou le moman. Pase pòtay vrèman an ebulisyon tèlman enben polis yo di yo detèmine cette fois ci yo viktim twòp enben yo vle mete yon bout avèk Vilaj de Dye a e yo menm deklare yo pa konnen gen inosan anndan Vilaj de Dye nan moman nap pale la. Sa vle di a nenpòt kèl moman nou ka tande Vilaj de Dye swa son kote ki elimine oubyen on kote ki disparèt paske polis yo di yo detèmine Enben, yo pap pran lòd e si peyi an an dezobeyisans yap pran an dezobeyisans paske sa kap fèt la e pa bon pou yo se ajan yo kap mouri se weta majò kap fè kòb yo menm yo deside e la lè nap gade kantite blende nou wè pou la premyè fwa ki anba a sa vle di weta majò a konprann kri e frè dam parèy yo ki mande pou yo kapab fini avèk sa ki rele vilaj désert bagay la pa douch anpil bal ap di anba a Si n pa ka bay si n pa ka bay peyi a izo operasyon an pa bon m pè sou sa wi si n pa ka kriye pa fè grimas e izo bat kò l twòp kèlkeswa operasyon n ap mennen la premye nèg nou bezwen la se izo e dayè si operasyon an ta manke kanpe sou vilaj fò n konnen fò peyi a konn rezon an klè e sa t fè. Pwojektè m sou tout polisye k nan operasyon yo la. M konn konbyen yo ye, m konn deplasman yo, m konn tout bagay sou yo. M ap swiv yo la a, atè a la. Pandan m ap pale avè w la a, yo la a, yo sou pye yo la a. Y ap frape. Sou lanmè, yo atè a, y ap frape. M ap gade yo. M konn konbyen ki la a, m konn ki bakòp yo gen, nan ki pwen yo ye. Sof ke, m p ap di sa. Men m konnen, m ap gade pwojektè m sou yo. M ap gade ki lè Frantz Elbe pral di yo antre nan baz pou repliye, san yo pa vin a izo. Kèlkeswa operasyon t mennen la, toutotan se pa Izo wè, omwen gen 5 nèg ki tonbe deja. Nou pat konn pati sa, men sa poko enteresem. Gen nèg ak zam ki tonbe, se enpòtan. Men toutotan n pa vini la avèk Izo ban mwen, e m di w si nou pran misye pa touye l. Pa touye mouche vini konpa. Sa vle di avan mouche ale, fò misye pale. Dayè fò l pale a TT avan. Konprann? Fò misye fon fon fon ti live sou tiktok la pou l di ah ou konprann atis mafya a finalman l nan men lapolis. Epi ti video sa n pap pibliye l non. M ap gen l nan achiv mwen. Apre sa m pa bezwen konn sa n fè a misye. Pase on chèf gang pa ka bay moun presyon konsa nan on peyi. Se pa nòmal. Se pa nòmal. Sa vle di kelkeswa operasyon n mennen la mesye. Sin paka vina izo banm prezantel bay tete nan pou tete pou le mond antye wè izo atis mafya chèf gang kriminel la pa gen bagay pa gen bagay pa gen pa gen pa gen operasyon eva e bon lòm ap palo avan an bon zanman li nap di bonswa e byenveni alo alo wi bese volum nan.